Ou wè jodia se jodia vrèman m wè moun yo te gen rezon avèk dikton ki di konsa, dan pouri se sou bannann mi sèlman l gen fòs. Jounen jodia mesye 400 mawozo yo kouri a la vitès limyè tèlman mesye yo kouri menm diyèt pa ka kouri avè yo. Huh! Wi! Uhmm se popilasyon an nou pa pè? Ebyen, jodi a se pou nou te kanpe! Ou bezwen gen detay? Rete la non! Site Solèy wi k pase wè nèg yo! Huh! Rete la, nou konn lè Site Solèy pase nan yon zòn, kisa l al fè? Hein! E rete la, ou pral gen anpil detay sou kòman woulo konpresè Site Solèy la pase sou 400 Mawozo maten an! Yon lòt kote, 400 mawozo avèk dominiken, ebyen yo kontinye ap pase pèp la nan rizib. Men, genyen de twa chofè moto Laplèn. Lapolis, gade si w ka arete nèg sa yo non. M pral ba w travay nèg yo. M pral di w kisa nèg yo ap fè popilasyon an. Rete la, mèsi nou kontan gen yon w kòm moun ki fidèl avèk paj sa a, depi nou lage yon videyo ou toujou fè pati de moun ki gade l an premye. Mèsi nou kontan gen yon w kòm yon nan sipòtè paj sa a ki rele Odit sou youtube, Machann enfòmasyon sou Facebook. Ou genyen yon sèvis wap rann nou se pataje, kòmante, like, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay la avèw tou, ankouraje tout moun paske lèw fè sa ou ede kèk moun sove vi yo paske gen moun ki gendwa pa menm konnen si pon taba jodi a la li enpratikab. Men avèk yon lyen ou te pataje avèl li te abòne ebyen l jwenn emisyon sa ebyen li enfòme lè sa se pa nou non k sove moun nan men se pito ou menm paske si ou pat ankouraje moun nan si ou pat refere moun nan avèk medya a li gen dwa pat janm tonbe sou medya a menm pou yon fwa nan vi l se sa k fè lè w pataje kontni nou yo ebyen ou ede moun sove vi yo E neanmwen ou ede kominote nou an tou li avanse. Bonjou si se nan maten, bonsoir si se nan aprè midi wap swiv nou la a, ebyen nou gen anpil enfòmasyon pou ou, nou pa gen tan pou nou epwize nan lòt sijè. Rapid, avan nou vini avèk dosye e sa Site Solèy fè mesye 400 mawozo yo, ebyen an nou pale w de koken ke dominiken avèk. Gang ki rele 400 mawozo kap opere nan laplèn nan ap fè. Men fòm di nou sa genyen 4 jou depi atache diplomat dominiken an te gaye dans la nature. Men. Yo te vin aprann ke se mesye 400 mawozo yo ki te kidnape atache diplomat la. Ebyen, atache diplomat sila rele Carlos Guillen Tatis. Bon, m pa pale espanyòl, e konsa m li l, Carlos Guillen Tatis. Men, fò m di nou maten an de trè to, minis afè etranjè nan peyi Sendomeng ki rele Roberto Alvarez ebyen li enfòme tout moun ke dominiken an jwenn liberasyon l aprè 4 jou li sot pase nan men mesye 400 mawozo yo. Konnya kesyon mwen menm map poze ou menm tou fok ou pozel eske yo peye pou sa? Eske sendomeng peye pou jwenn liberasyon atache diplomat sa? Paske depi avan yè te gen gwo presyon kote pa dominiken yo ki ta fè kwè ke yo pral rantre Ebyen, m kapab di nan baz 400 mawozo vin chèche dominiken sa a ki se Carlos Guilène Tatis. Yo menm ranfòse lame yo a. Sa vle di efektif yo genyen sou fwontyè la. Sa vle di yo pare pou goumen. Men maten an la, nou tande Carlos Guilen Tatis jwenn liberasyon l. Eske se kòb la Dominiken yo bay? Eske se nan presyon 400 Mawozo pran ki koz yo kouri libere Dominiken an? M di sa se pa paske mwen te pou Dominiken an rete nan men nèg yo, non nou konnen m pa konsa. Dayè nou konnen kòman Masid vè kidnapè, vè bandi an Ayiti. Men kesyon m ap poze tèt mwen, fòk enfòmasyon an li menm li eksplisit. Fòk pèp la konnen ki sa l ye. Eske se kòb la Dominiken bay, sa vle di li dakò negosye pou l jwenn atache diplomat la, oubyen se mesye 400 bawo zo tèlman pran nan gwo presyon ki kouri libere atache diplomat la? Se kesyon sa a m lese dan lè, si tout fwa gen yon moun ki kapab genyen repons lan, ebyen ou kapab pataje l avèk nou pou nou menm pou nou kapab enfòme telespektatè nou yo de kwa il an è, de kwa sajitil. Rapid, avan nou palew de dezòd chofè moto yo ap fè nan laplèn, ebyen an nou palew de kòman Site Solèy fè mesye 400 mawozo yo vole gagè. Se sa m konnen anpil nan nou tap tann, ebyen rale ti chèz ba nou, chita, nou pral koze. Tande byen wi kòman m bay enfòmasyon an, paske m konnen anpil ayisyen depi nou gen yon telefòn, nou se journaliste. Ok difè kem konnen nou pral rapòte sam di a ebyen tande byen pou nou pa di m te di sam pa di pou nou pa al defòme sam di yo nou genyen tè nwa tè nwa se yon lokalite nan komin site solèy. Manm gang la nan plizyè zòn nan plenn nan depi yo fin aprann ke ameriken ale avèk Yonyon an. Puiske yo te di si yon bagay mal rive Yonyon, ebyen yap prepare yon masak, ebyen nèg yo genlè tap prepare l vrèman. Enfòmasyon sila rive nan zòrèy mesye Tènwa yo. Paske yo di se nan tout kote nan plèn nan nèt y ap fè sa. E, Sat, fè pati de laplèn. Kazo, fè pati de laplèn. Damyen, fè pati de laplèn. E kote sa yo, se Site Solèy yo ye. Ebyen, mesye Dannwa yo pran gwo zam, epi kèk ladan yo pran moto, epi yo chèche gen kontwòl Chen mechan, paske chen mechan se yon alye Jenèf, ebyen tè nwa se yon alye Jenèf. Ebyen yo chèche gen kontwòl chen mechan epi yo fon pote boure. E zanmi, nou pa t mande m koze non. Hum, se nan lestomak glise m wi m vin ban nou pawòl. Ebyen fò m vide pawòl ban nou. Nou pa t mande m koze. Mesye 400 mawozo yo annik tande nouvèl la! Humm yo kouri pleske diète mezanmi men se yon vole yo kouri epi nan tout rout la yap gade ki fason yo kapab sove po yo bon m diw mesye yo jwenn yon mesye avèk yon kamyonèt ebyen yo fè gwo presyon sou mesye a epi yo monte kamyonèt la pou yo chape poul yo men Fòm di w kamyonèt la pat ka ale avèk tout nèg sa yo. Tèlman nèg yo anpil. Ebyen genyen ki oblije rete. Men sak rete yo kòmanse fè wout la a pye, nenpòt moto yo jwenn yo ba presyon pran moto lage pye yo. Yo rive sou yon chofè moto, chofè moto a fè rezistans li di li pap bay li. Ebyen nèg yo tire chofè moto a yo pran moto a yale. Epi sak ape k poko jwenn mwayen yo stil ap kouri. Kounye a gen yon zòn ki rele Site Doudoun. Site Doudoun nan se nan zòn kwè legliz la rele Wòk Solid, bò pon taba. Ebyen, lè mesye sa yo rive la, yo santi yo soulaje paske la, ilèvre Ti Bèna ki se chèf gang zòn sa a, se chen mechan ki te enstale l, men palasuit ki ta pral vin trayi k al jwenn. Mesye 400 mawozo yo, paske m souvan di nou sa nan zòn marasa, il fut un temps, gang, chèf gang lan, m ap pale de Lamò 100 jou, misye te abite nan zòn lan. E Ti Bèna se moun la. E, e, e, e, e, lè w pran Lamò, e, e, Chen Mechan, zòn sa a se zòn pa l tou. Sa vle di, nèg yo, yo rekonèt youn lòt. Ok? Kounye a, lè yo rive nan zòn sa a, divèke, E ti bèna te trèt chen mechan vin jwenn yo ebyen yo santi yo soulaje humm oh m di nou byen konte mal kalkile mesye ti bèna yo kontinye ouvri katouch sou mesye 400 mawozo yo. Ebyen mesye yo lage kò yo nan rivyè ki rele rivyè griz la pou yo gade kòman yo ka travèse pou yo kouri monte nan Dival pou y ale. Selon tout enfòmasyon ebyen ta sanble. Genyen ladan yo ki ta mouri e genyen ladan yo ki ta blese. Nan moman nap pale a la selon enfòmasyon kap sikile, se chen mechan ki repran tout zòn li te pèdi yo. Sa vle di tout zòn mesye 400 mawozo te pran nan men l yo, maten an la ta sanble, m byen di wi, ta sanble chen mechan repran kontwòl tout zòn sa yo. Ok! Men, li difisil pou n jwenn imaj sou èske gen moun ki mouri, èske gen moun ki blese paske chen mechan avèk lapolis yo prèske travay menm jan. Pou m pa di tout G9 la. Nèg sa yo se pa nèg k ap fè mò, k ap kite mò atè. Nèg sa yo genlè prèske menm jan ak ameriken lè yo viktim. Lè yon ameriken, lè de twa ameriken al nan gè, ebyen yonn ta tonbe yo p ap kite l atè a. Y ap voye l sou do yo pou yo sove avèk kò a pou y al. Antere l avèk anpil diyite. Ebyen, mesye chen mechan yo, depi yo lage yon moun atè, yo pa dakò moun filme l, ni pran imaj pou al pataje sou rezo. Mesye sa yo pa konsa. Se sa k fè, lè mesye sa yo fè yon krim, l ap difisil pou w wè videyo ap sikile, di men yon krim mesye chen mechan yo fè. Ok? Mesye yo pa travay konsa. Se sa k fè nou pa jwenn imaj. pou nou pataje avè w. Epi tou, ou konnen rezo sosyo yo genyen imaj ou pa ka pataje sou yo, w ap pèdi medya a. Anpil fwa sa fè wè nou oblije eksplike, dekri bagay la pou ou ke nou vini ak videyo a. W ap konprann mwen wi, paske si m pèdi medya a, menm ou menm ou p ap ka jwenn enfòmasyon. M oblije gade kòman m ka pwoteje medya a, neyanmwen m pataje tout sa m genyen kòm enfòmasyon avè w. Ok, yon lòt kote gen yon gwoup chofè moto k ap fè gwo dezòd nan Laplèn. Yè, kisa nèg yo fè? Yon gwoup chofè moto rive nan zòn Maren, rive nan zòn Sat, non pa Sat non, anba wi Latan, Latan rive Lizon, Prèske rive bò Pòs ki se yon soukomisarya ki twouve li anba bouch radyo Zenith FM. Ebyen, lè moto, gwoup chofè moto a rive la, yo rete yo di konsa, men nèg yo ap vini. Mezanmi! Pèp la tonbe kouri, moun tonbe, kanpe leve, kouri frape. Epi pete kouri. Lè lapolis tande son an, li poko gen kontwòl sitiyasyon an, yo pran zam, tonbe tire anlè, tire anlè, tire anlè, tire anlè. Ou konnen, pa t gen kesyon sa a vre. Se nèg moto yo k ap trip. Ou wè nan ki nivo nèg yo mechan? Kesyon m ap poze tèt mwen, èske nèg sa yo yo pa ta dwe arete yo kòm manm gang 400 mawozo? Nèg sa yo k fè travay sa a. Humm nèg sa yo k fè travay sa mesye sa fè w wè anpil fwa mesye wè chofè moto anpil fwa yo mouri wè moun pa di podyab pou yo nèg yo mechan wi alò nan sa pèp la ye la mesye yon pèp ki twomatize kap chèche yon repè mesye kounye a nou pa wè lòt plezantri pou n fè se jan de plezantri sa yo pou pèp la yon kote menm yon peta pete pèp la Kè l ap rete oubyen li tonbe kouri wi. Konnya pou yon gwoup nèg moto, asasen, vòlè, kriminèl, eskanmòtè, pou nèg yo pran moto pou yon pati pèp la, men nèg yo ap vini. Epi pèp la tonbe kouri. Gade nan kisa pèp la ye non mezanmi. Gade nan kisa peyi a twouve l non. Gade nan kisa gang phtk yo, lavalas, gade nan kisa yo lage peyi a non mesye. Woo mesye. Oh mesye! Kot konsyans nèg sa yo? Hein? Kot konsyans nèg sa yo? Kot, kot pèp la tou? Kot san Dessalines ki te nan venn pèp la? Epi kounye a pèp la tounen yon lach mesye. Olye pèp la mache pran moun, pèp la se mawon l ap mawon. M ap mande èske yo konprann dimansyon mizik Wendyy lage a? Wendy King. Eske ou konprann dimansyon mizik sa? Anpil nan wap voye monte, oh wi, Wendy pa nou an Ayiti, li fè yon mizik konsa. Men eske nou analize tèks la? Li pa an Ayiti, men l di w li lè pou n ale. Sa vle di, li anvi antre nan peyi l. Se sa l vle fè w kwè wi. Li anvi antre nan peyi l, li lè pou y al nan peyi yo. Li lè pou nou antre an Ayiti. Mwen, dèfwa m anvi. M anvi wè peyi a. M anvi wè Ayiti. S on peyi m renmen anpil. Jou gen yon bon mouvman mwen m ap rantre m al goumen. Mwen m anvi wè Ayiti mesye. Men malerezman, nèg yo pa. Yo pa fasilite m tach la. Yo pa fasilite m wè peyi m, yon peyi m renmen anpil. Se sa k fè, lè m ap pale, a chak fwa m ap fè emisyon, m konn fin fè emisyon la m kriye. E, CD konn sa. CD konnen nan ki nivo m renmen peyi m. Ok, CD, pou moun ki pa konnen yo, CD e madanm mwen, ok. Li konn nan ki nivo m renmen peyi m. A chak fwa m tande, Sa kap pase nan peyi a, nostalji anvayi m paske m sonje bon moman yo. Medam mesye, pa bliye fè sa non, abòne, kòmante, layike, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi abòne avèk nou tou, se sèl mwayen ou kapab sipòte nou. Nou te kontan pote emisyon an pou ou, n ap kwaze talè pou yon lòt bèl emisyon. Akouna Matata! M ale!